Bonjour, bonsoir la famille. Avec plaisir nous à la K.O. pour capable porter bah une nouvelle émission. émission. souhaitons déjà Nap passer un bon moment avec RL Prod Et déjà très bon week-end dans notre compagnie. C'est parti pour votre émission. Nous parlons de Martisan. Gen yon bagay anplis la paske ebyen pa rapò ak tout sa ki pase nan Martissant nou konnen wout te bloke e gen enfòmasyon ki sòti fè kwè ke gen nèg ki fè kidnaping, gen nèg ki vòlè machin, gen nèg ki fè vyòl sou anpil fanm ebyen nou te vle konnen eske se vre ou pa. Ben ekoute la pèsòn konsène ebyen se. Ti Lapli. Kaporal Ti Lapli ki li menm nan Gran Ravin. Nou deside kestyone Ti Lapli sou sa ki pase nan Matisan epi tou abòde yon seri de pwoblèm pou wè eske nèg ame yo, les gangs armés dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, eske pa gen posibilite Pou ke leta ta kapab retire zam nan men yon seri de ti jèn paske ekoute byen gen de nèg ki rive nan gang nan m ta kapab di ke yo vin yon kriminèl andursi sètadi pa gen reparasyon pou yo men kanmenm Yo ka fon jimnastik. Men lè w ap gade byen pou wè yon seri de ti jèn, disetan, dizuitan, diznevan, m panse ke sè jèn la, yo kapab reyensere yo nan sosyete a. Men si leta deside pou fè yon bagay. Sa mwen vle di par la, m vle nou konprann ke gen yon seri de jèn, kòm si nèg sa yo pa gen tan antre nan fè gwo krim. Men genyen nèg kòm si ki yo menm nan tèt ploton an, enben nèg sa yo menm m panse ke kòm si yo rive a un point de non retour. Ebyen Nou fè yon ti pale avèk ti lapli Pale nou fè avèk ti lapli li Konsène Nou ta kapab di 2 dosye pa rapò ak pwoblèm marsisan Dabò il a anonse ke li pral chita pale ansanm avèk izo Pou kapab defini lòt strateji pou kesyon wout matisan pou li pa janm bloke Men li voye yon mesaj bay lapolis tou pou di ekoute fòn sispann antre nan lojik kòmsi anmède bandi paske nou pa ka batay an bandi, nou pa ka batay ak bandi, e nan moman li tap pale a li di menm lè w ta wè lapolis pran matisan sa pap anpeche ke si yo desann anba a pou yo pran de twa kamyon pou yo moute avèk yo nan gran ravin pa gen anyen kap anpeche yo fè sa donk se pou vo dèr ke yo minimize sa n ta kapab rele kapasite lapolis epi m panse ke la a. E le fèt ke li anonse li pral pale avèk Izo pou defini dotro strateji ben se deja yon bon nouvèl pou moun ki ap frekante wout la, moun ki nan difikilte, moun ki gen pwoblèm men fòk yo pran wout la kanmenm. E pi sou kesyon medam yo fè kadejak sou yo, ka de kidnaping, men Ti Lapli di kesyon kadejak la bon li pa fin twò dispite pou nèg li yo. Bon, nou pral tande lapli, men nou te abòde kesyon zam ki nan men nèg yo, bal yo jwenn, kote yo jwenn lajan, kiyès ki pèmèt zam sa yo antre nan men yo, epi ki pozisyon yo genyen pa rapò ak nèg k ap fè politik nan peyi Dayiti, èske Ti Lapli gen bòs, tout on ansanble de kesyon. Antouka, ann al tande Epi nap tounen poun boukle. Lapli koman w ye? Anfòm wi frè. Nap frape? A ou konnen, nou koze. Enben ok. Sa fè yon bon bout tan ou plonje nan silans, moun pa tande w, e anpil fwa lè yo tande yon moun pale, yo toujou konnen kisa k sou kè li. Jounen jodi a la nou ta kapab di nou nan yon sitiyasyon vrèman difisil Lapli. Lè w ap gade sitiyasyon sa, kisa sa di w? Amen mwen menm pou m lèm vin voye je m wè frè m te konn pale m wè pale yo anpwen kòmsi pale m ap lèm pale mwen pa itil sosyete anyen anpwen moun yo plis kwè nan voye moute nan fè lonbi men frè m an reyaliti peyi a frè m an pwoblèm peyi a mwen pa gen moun ki panche sou sa pa gen moun ki anpwen ki panse a bagay sa yo menm ki panse a koze peyi. Se jis si tout moun ap regle afè pa yo, afè pèsonèl pa yo. Pa gen moun ki vin fè peyi, mwen m jis rete sou silans mwen. M pa pale ankò paske lè m pale, m konnen ta gen yon kòmsi, ta gen yon moun k ap panse, ki t ap pran detwa bagay mwen di, ou konprann, ki te ka travay sou yo, te ka avanse, ou konprann, nan kad pwojè pou geto. Pou te ka gen yon avansman pou ti jèn geto. Pa gen moun k ap panse pou bagay sa yo. Tou senpleman menn, nou wè s on peyi, se plis tout moun pi fò lan kòb. plis kwè lan detwi ke konstwi. Menm jis fè silans mwen mwen menm pa pale menm. Ti lapli fè silans e jounen jodi a la a. Pase gen mwen gen anpil. Wi mwen pale. Wi lapli fè silans e ke sa gen 2 jou depi ke te gen yon sitiyasyon tandi o nivo de matisan jounen jodi a la a. Kòm si kay sa an pàn, li pa menm li pa menm kay bandi yo ye menm. Bandi yo pa t konn depi kilè yo te konstwi. Wè leta sa a nou genyen jounen jodi a se sa l ap fè, detui. Sa w di a lapli anpil moun di l. Pa egzanp, leta li parèt inegzistan, leta a chak fwa leta atake bandi yo, swa gen polisye ki tonbe, swa gen anpil moun ki tonbe nan popilasyon an. Men èske kèlke pa bandi yo nou menm tou nou pa fotif paske te sezi. Yo te parèt, yo kraze kay Lanmò San Jou. Apre sa, kouman nou vin wè Lanmò San Jou vin kanpe? Nou pa wè l vin pi mal? Ou panse si Leta te chache solisyon a yon lòt bagay pou ti jèn geto, ou panse jounen jodi a jan Lanmò San Jou ap eklate a la, ou panse l t ap eklate konsa? Alèz. Jounen jodi a ou vin nou jwenn nèg yo t ap kraze kay nan antre vilaj. Men menm moun ki te vin ak yon pwogram pou kraze kay lan antre vilaj yo, men kounye a l anndan prizon, men l nan prizon kounye a. Sa vle di ke konprann, Ayiti konprann sa w fè sou tè a e sou tè a w wè l. Kounye a menm moun sa yo ki t ap kraze kay yo, men kounye a gen yon ki nan penitansye, a no jou nèg yo toujou kenbe menm sistèm kraze kay la. Sa vle di ke wè je w byen pou w wè, menm nan menm sistèm kraze kay sa, nan menm sistèm Jovenel te prepare, Menm team sa yo bat te bat fanm fantom menm team sa yo kote yo vin al kote al yal viktim anndan vilaj ankò yo nèg yo koumanse kraze kay yo te gon fenomàn on fenomèn nan matisan chak wap wè se chak ap voye bal sou moun pa janm gon chita pale sou sa devan san fontyè te gon sans inik pa janm gon chita pale sou sa wè nan kote yo te vin kraze kay yo te vin kraze kay anpwen nan antre 2 a kote on kote anpwen nan fas 7 la kote on kote. Anpil fwa, ou konn ap chache defann tèt ou e sèten fwa kontratake tou, epi ou oblije komèt anpil enjistis. Pa egzanp, fenomèn ki sot pase la nan Matisan an, èske sa ta vle di ke band ou kontwole an, anpil fwa gen nèg ki pa mache sou lòd ou paske gen anpil bagay ki fèt ke petèt ou menm ou pa konnen e ke petèt ou menm ou pral aji apre paske si w okouran genyen Ou konprann m pran Bondye kòm temwen m. Ok. Sa ou konprann li pa ka fèt nan ti eta sa menm pou blag. Gon w grenn bagay pou n konprann ti lapli. Popilasyon an, jan bagay la ye la a, popilasyon an sekirite l se nan men nou. Paske lapolis li pa egziste. Jounen jodi a la a, lè popilasyon an wè yon bandi kanpe nan lari an, sitou bò lakay li, Fòk li pa pè. Paske fòs represyon an li pa egziste nan peyi an. Donk si yon moun ap pase Matisan, se yon ti malerèz k ap vann anba lavi l, se moun ki pral chache mennen lòt aktivite yo. Lè yo wè bandi a fòk yo pa pè. Aparaman m gen presyon ke a chak fwa yon moun ap pase Matisan, lè bandi yo bloke lari an, gon yon bagay ki vin nan tèt moun yo, anpil enkyetid l ap li. Alo? Wi, wi, wi, ou tande m? Non m pa tande w men pale, ou mèt pale m. Wi, kòm si m di w ke, pa egzanp lè moun yo e nan lari an la, m ta kapab di se bandi yo ki pi pre moun yo. Paske ke lon vèy ou non, lapolis li pa egziste, fòs represiv lan li pa egziste. Donk, lè moun yo wè bandi yo, m ta kapab di ke yo plis gen lapèrèz e jounen jodi a la, lefèt ke bandi yo pi pre moun yo, lè moun yo wè bandi yo, fòk yo pa pè. Monchè grenn bagay wap bann grenn bagay mwen lan matisan la menn se nou sèm pral rele izo nou pral pale nou pral pale nou gen bagay nou pral fè menn jis poun vire wap bann poun vire bagay la yon lòt fason paske nou gentan voye je nou wè leta nou genyen jounen jodia son leta ki la pou kreye dezòd epa yon leta ki pou chache yon vrèman solisyon vre son leta nou genyen la pou vou ki wap bann ki plis kòl anvoye moute nou menm kòmsi nou voye je nou wè jan peyi a balanse la nou menm wap bann nou son. Nou se ayisyen nou pa nou pa ka vwayaje sa yo met nèg yo fè jounen jodi a la se yon djòb yo mete yo fè kòmsi pou ting ting nou ayiti pou toujou gen pwoblèm nan peyi a pou nèg yo ka pou nèg yo ka jere byen afè pèsonèl yo kounye a nou menm nou gen yon dyalòg nou pral fè antre nou pou nou wè kòman nou menm nou ka kenbe matisan ta pou evite yon prann bal tire nan matisan. Moun acha yo, ki lan Matisan, nap mete yon lòt estrateji poun wè sa nou anprann sa nou ka fè, poun wè kòman nou ka jere pwoblèm sa paske nou paka rete kòmsi, sa vle di pwoblèm nan paka ret Matisan konsa paske si nou gen si nou gen zam fòk moun yo viv alèz, nou pral kreye yon lòt estrateji poun wè anprann kòman nou ka fè pou moun yo alèz lan Matisan. Etan done ke ou se yon chef de band lapli, eske sa pa konn rive yon lè zam nan nan menw ou gadel ou di ke ou fatige pote zam nan? Non, banm di w. Se e pa sa w fatige lè w ap pale kon peyi kom si yon peyi ki oganize kom si ki gen leta yon fason sa ka kom si li ka choke w. Men lè w ap gade sitiyasyon peyi nou modèl peyi nou gen jounen jodia la se sèl zam se sèl zam ou di w pran ki ka sou ou menm. Nap viv lan peyi pa gen jistis nan men son moun ou chwazi fè e ou ki pou fè jistis tèt ou wi frè sa vle di ke modèl peyi nou vin ap sa nou vin ap sibi la kounya frèm ou pa ayiti gen bagay ou pa konnen men konprann yo anpil moun ap soufri menn nan peyi a la ke ou te gen kòb ke ou pat gen kòb ke ou gen nenpòt tip de tip de moun ou ye a la menn wap soufri lan peyi a menn ayiti maksimòm bagay yo sa vle di ke moun nan ka wè lap manje li ka manje li ka bwè. Pou kantite jèn gason, jèn fanm ki pap travay. Men gen dwa gen moun ki ka manje, ki ka bwè, ki ka, ki ka bwè, sa pa deranje yo. Se vre. Men gen de lè pou l leve, pou l soti, pou l pran lari a, sa choke lespri l menm. Ou konprann? Sa choke lespri l tou. Men l konn ka resi gen landiron, landiron, landiron pwoblèm kanmenm. Ou konprann? Eske w panse leta sa n gen la a, li ka antre nan yon lojik pou l retire zam nan men nou pou pèmèt ke anpil jèn ki nan Matisan, jèn ki nan Gran Ravin, nan Tibwa, nan lòt geto yo, kapab reyensere yo nan sosyete a pou jwenn aktivite pou yo fè? Ban m di w frè m, retire zam nan men ti nèg geto pa ret nesesè jounen jodi a. Ou retire zam nan men ti nèg geto pwoblèm nan toujou la. E kòmsi lave men siye atè frè m. Jounen jodi a anvan li. Jounen jodi a se yon dyalòg kòm se maksimòm ki pou gen lan geto pou n chita pou n gen yon sèl ide, yon sèl reflechi, pou n gen yon sèl refleksyon, yon sèl panse. Nou menm se nan geto pou n di men sa nou vle, kòman ou konprann leta ka ede nou lan ka sa. Pou la nou tout ti nèg geto ap fonksyone, ap byen fonksyone, ap travay, tout moun geto an pou n ka fonksyone lan geto a, gen aktivite yo lan men yo. Lè sa nou menm nou konn kòman yo pral redwi zam yo pou ret bay pou yo rive jwenn leta men si kòm si yo di yo pral fon dezameman e pa sa li ye vre yo pral dezameman yon gwoup ki pa pou yo pou yo ame yon gwoup ki pou yo kounye sa vle di ke pwoblèm nan ap toujou la pi rèd sa vle di moun ap toujou gen stil mouri men si yon djalòg global ki fèt pou geto pou yo mete bagay nan geto yo pou ti jèn geto fòksyone pou moun ki pral travay nan geto fòksyone si yon pwogram ki kanpe pou geto Si yo di kòmsi ap gon tèt ansanm, gon dyalòg jeneral ki ap fèt, nou panse pi fò dyaspora ap lan dyalòg jeneral yo tou? Paske jounen jodi a la a, pil transfè dyaspora yo ap fè yo, kounye a kòb transfè sa yo pase, yo pral bezwen konnen yo tou. Sa vle di ke menm sa yo wè n ap sibi a la a, sa vle di dyaspora ap sibi ladan l tou. Menm pwoblèm sa yo wè ki ap pase Ayiti a, w ap konprann dyaspora lan menm pwoblèm nan tou. Sa vle di ke lò. Lè w pa ka vwayaje, lè w pa ka vwayaje nan peyi w, ou pa ka ede aktivite nan peyi w, ou pa ka fè anyen kòm sosyal nan peyi w, yo bare w, e kòmsi, konprann, jounen jodi a la, e kòmsi ou pa yon zam ilegal nan mond ou. Paske li rann ou panse mal. Konprann? Èske w konnen, Ti Lapli, zam ki nan men nou an, Se paske nou menm yo kraze nou nan sosyete a e defwa nou rive nan yon moman nou pa ka goumen avèk dinyite nou ankò, nou oblije pran zam nan. Men, gon bagay tou wi, mwen an rete sou leta a, eske w pa panse nèg k ap fè politik yo ladann tou, nèg ki nan sektè prive yo ladann tou paske komès zam nan se pate cho e lè nèg la ap fè politik li gen anpil bandi dèyè l, se yon gwo bagay pou li tou. Eske tout sa yo se pa fenomèn. ki lakòz ensekirite a nan peyi a l ap li. Pi gwo pwoblèm Pi gwo pwoblèm peyi a la e politik wi menn Pi gwo Pi gwo pwoblèm peyi a e politik monchè Jounen jodi a ban m zon ban m zon bagay ki byen detèmine Jounen jodi a kòmsi pwoblèm Matisan l te ka rezoud Pwoblèm Bèlè a l te ka rezoud wi Men jounen jodi a si l rezoud Kounye a kot moun k ap vann ba la menm Se menm moun k ap vann ba la ki depanse kòb ki di vin tire ba la vin Vin tire bal a ti lapli, vin tire bal a izo wi. Sa vle di lè nèg sa yo tire, a vle di ke menm nèg sa yo, menm pwoblèm a kidnapin yo, pa gen pwoblèm a kidnapin lan tou non. Sa vle di ke yo konnen konnen yo pran jounen jodi a la a, kòb menm si n te fè yon kidnapin pou 100 mil dola, n ap achte bal avè l wi. N ap achte bal, li pa gen pwoblèm. Sa vle di ke peyi a yon peyi, yon peyi. biznis li ye tout moun se yon peyi yon moun se moun ki degaje pou sove po se konsa l fonksyone kounya men mwen m te bezwen fè pale sa pa gen pwoblèm pou 4 5 polisye mouri pa gen pwoblèm pou 4 5 polisye mouri 27 polisye mouri 16 inosan mouri 15 inosan mouri men fòk bal ap tire kant menm pou aktivite yo pou aktivite yo toujou fonksyone biznis yo toujou ap mache fòk toujou ka gen pwoblèm nan lè polisye a mouri Ou tande chèf de la police a di w anpran li touye 7 bandi ou tande yo anpran 7 bandi 2 fwa 7 avèk 14 ou tande 7 bandi mouri lanmò lanmò san jou 7 bandi mouri lanmò anpran nèg matisan epi tou pandan se tan on on moun pa grafouye lè yon chèf de la police kanpe wap fè kòmantè sa lò wap fè pwopagann sa yo epi pandan se tan anpran yon peyi yon peyi chaje pwoblèm yon peyi bezwen sekirite nou pa bezwen nou pa bezwen. Lè w viv nan peyi prezidan tchoul, senatè tchoul, depite tchoul, sa vle di ke tout moun sa yo se restavèk. Kouman w ta vle fè, kouman w ta vle konnen anpre n ap gen peyi, peyi n ap ka mache alèz? Se pa yon ti eleksyon k ap deside vre monchè. Ti Lapli, ou pa gen yon moun k ap di w fè agoch, fè adwat? Jimmy Cherizier alias Barbecue qui lui-même entraîne dans une logique de diabolisation et puis diaboliser l'autre groupe. Bon en tout cas, je pense que le divorce l'y consommé. Merci beaucoup la famille, comme toujours, un maximum de commentaires, un maximum de partage. Mwade ak fwa mizan mi proche ou pou kapab abone ak chanel si la, et puis pa abliye banon ti pouz ble yon pou non diyan. Ke vous apprecie le travay, puis apre, kes kon di? A la pwochèn! Nouvèl yo pase vit, meyè fason pou konnen tout sa kap pase nan peyi Dayiti ak rès mond lan se rete konekte chèn paw la ki se RL prod, nan RL prod se pwofesyonèl ki bay enfòmasyon yo, aktyalite, kòmantè, reyaksyon, analiz, deba, tou sa sou chèn paw la RL prod, RL prod se la chèn du moman.